Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon sa m pral di la m ta kapap di son alèrt paske moun yo pa abitye ak sa E tanzantan yo jwenn ti kouran yo e nou pa konn sa k ap pase puiske nou sòm o mwa dout e fèt Sen Lwi prèske rive paske kote nou ye la genyen yon alèt ki rive jwenn nou sou Mirbalè. Mirbalè plonje totalman m ta kapab di la nan yon pàn elektrisite alò abitan ki ap viv nan zòn sa mande pou ke edh kapab ba yo yon eksplikasyon. Eksplikasyon pou konnen Ki sa k pase paske sètèn fwa kant genyen pwoblèm yo konn di ke se nan turbine yo genyen pwoblèm ben eske se menm pwoblèm sa paske fèt sen lwi pral rive epi gen yon chalè anlè a la mezanmi m panse ke fòk edh di yon bagay nou pa oblije tann se lè moun yo sòti nan lari pou al fè manifestasyon kraze brize epi pou n al bay eksplikasyon pou di men ki pwoblèm ki genyen ki fè ke yo pa ka jwenn kouran ok paske nou konnen la ebyen se a kelke pa de pelikr m panse ke edh li menm li okouran de sitiyasyon si la fòk li fè yon bagay prese prese alò se pati pou dotr zenfo miskaden fè yon aksyon yè E fò n di ke deja genyen anpil pale anpil ki ap fèt. E se te evidan pou nou te kapab jwenn komisè Muscadin ki li menm ap bay detay. Paske nou konnen klou beton, depi ou di klou beton se yon klou ebyen ki difisil pou kase. Ebyen klou sa a te gen yon mato spesyal pou li. Depi yè ke genyen enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa ebyen... Klou beton tonbe e klou beton tonbe tout bon vre. E gen dotro zenfo ki fè kwè ke misye se ta yon bra dwat Izo nan Vilaj de Dye. Ebyen, komisè Muscadin te okouran misye t ap travèse nan departeman pou ale nan Gran Sid e li menm li pase a laksyon e pi apre li bay eksplikasyon. Ann tande komisè Pou te pran machin nan, pou te kanpe machin nan pou mwen. Donk alaminit ke machin nan vin kanpe, dayè tout moun wè se polisye ki kanpe l, mwen idantifye m bay chofè a, mwen òdone tout moun nan machin nan desann. Donk polisye yo pa ni koupab ni responsab, otomatikman polisye yo fin kanpe machin nan, mwen voye yo ale. Mwen mande yo pou yo kite espas la. Operasyon sa a se sèlman Junior ki viktim ladan l? Pake a. Pou ke mwen pat pale paske konnen kò a pa fin twò bon men map gade mwen sa kap pase nan peyi a la a bagay yo anpil tande byen nou sonje lontan mwen te genyen yon emisyon m te konn ap fè ki rele Mémoire du micro map retounen avèk emisyon sa pou m di nou ke tout nèg isi se mouda chire yo ye sa vle di m panse ke kanmenm ap gen yon jou eleksyon pral rive e pèp la manche baton nou. Manche manchèt non pou n koupe bouda vakabon. Tanpri souple l te mèt frè nou, l te mèt papa nou, l te mèt sè nou. Pa antre nan lojik pran pawòl nan men nèg ki pral nan eleksyon. Nou wè sa nèg sdp yo fè. Jounen jodi a la nèg ap goumen. Bon m di nou, lè Nenel Cassy kanpe on bò, André Michel kanpe on bò, Majorie on bò. Se pou pèp? M ta renmen konnen wi. Èske se pou enterè kolektif la? Sa vle di se pou bagay pèsonèl. Donk, nèg sa yo, oubyen mesye dam sa yo ki te kanpe ki te konn ap di nou barikad se avni nou, kanpe dè barikad non, enterè kolektif, en jounen jodi a la a, enterè kolektif lan, li nwaye nan enterè pèsonèl. Kot sa nou gen la a k ap dechire, k ap fini nan men nou? Jounen jodi a la nou pa ka pran yon desizyon pou n di ke n ap rezoud pwoblèm nan. Tande byen, konn gen animozite antre demokrat e repibliken, men kant il saji de fè fonksyone le peyi, yo oblije pran desizyon pou fè sa. Lè gen yon lwa k ap vote nan lachanm, k ap ale nan enterè Lèzetazini, nan enterè pèp ameriken an, Demokrat oblije fèmen je l pou l kole ak Repibliken. Demokrat oblije oubyen Repibliken oblije bay Demokrat lan kowòm. Men nou menm, sa pa egziste pou nou menm. On peyi, pou li nan nivo sa pou nèg kontinye ap goumen ladan l. Sa vle di nou wè? Pa gen peyi ankò. M ap vini avèk emisyon sa yo pou nou. E m panse ke lè a rive pou nou bay dèyè nou de tap. Mwen te gen chans tande Krisla yè nan yon voice. Ou ka akize l de tout bagay. Ou ka di son chèf de gang. Ou ka di son kriminèl notwa. Men tande byen mezanmi. Eske sa lap di yo se pa enpòtan? Ou ka al legliz. Yo ka di w pastè a pa bon. Men lè pastè a fon bon prèch. Kisa wap di? Ou bat bravo. Se pawòl yo ki enpòtan. Se pa moun nan. Ok? Donk jan de deklarasyon sa yo aparaman sa pwouve an kèlke sòt menm bandi an li menm li fwistre. Menm bandi an l santi l dekouraje. Mwen m gen yon grenn bagay Krisla te di yè ke. Mwen bat bravo pou li. Ayiti a se pa nou l ye. Ou mèt wè w ap pouse kò w nan lòt peyi lè w nan 60 an e la w ap vin fè vyeyès ou. Mwen m se sa k fè w wè m pa okipe dominiken k ap fè rara. M pa tcheke pou yo. E m gen w grenn bagay. M p ap ba nou manti. Sa ka rive nou pa janm tande m pale ankò. Men ou wè nan ti tèren sa la, nan ti Ayiti pa m nan. Kèlkeswa nèg la ki sòti pou fè m viv mal alèz ladan l, sa vle di atake entegrite m, ebyen m p ap ba w manti, si se zam pou m pran pou m defann li, m ap pran zam paske m pa gen kote pou m ale mwen menm. M pa gen viza Lafrans, m pa gen viza Etazini, m pa gen viza lòt peyi. Se la a pou m kanpe batay. Si m rete dèyè yon bra mikwo, m ap pale pou pèp la, yon nèg ou ta chwazi di w ap fè fas avè m, w ap touye m, Ebyen m pap mouri a jenou non map mouri ak zam nan menm. Si se sa pou m fè se li map fè paske banm di nou yon bagay m paka al pran imilyasyon an Repiblik Dominikèn paske se la ki pi pre m se la m ka ale m pap ka fè sa m pap ka rann yo sèvis sa paske olye pou m mouri a jenou m pito mouri zam a la men. Alò m te gen mesaj sa pou m te ba nou byen lontan. Donk, si yon nèg ou pa vle wè m, antre nan wou, pran konsyans. M pa pou ankenn kan. Se bagay yo k ap mal mache. Le jou tout bagay ap byen mache, w ap wè m ap bat bravo pou tout nèg. Men, mesye, si bagay yo ap mal mache, nou wè menm nou menm nou kòmanse ap plenyen. Ebyen, m pa oblije nan sant obsesyon nou, m pa ta bezwen lanmò pou sa. Brèf, gon. Nouvèl ki fèk tonbe la a wi. Ti Magali, men m pa bann manti mesye, ti Magali a pa bèl fanm non, men yo renmen l. Yo renmen cha a anpil. Li fè yon nouvo viktim, alò pour dire mieux, yon nouvèl viktim au niveau de la Croix des Bouquets. Genyen yon sèten de Loukendy Prophète, tande byen yo akize li kòm manm 400 Mawozo. Il a été tué ce mardi 9 août 2022 par Ti Magali nan Kwadèboukè. Daprè enfòmasyon ki disponib, li ta yon pwisan kidnapè e li menm tou spesyalize li nan detournement kamyon. Aprè kòlèg ak Jordany, alò m ap eksize mwen paske gen yon sitwayen mwen te mete foto li, m kwè m efase emisyon sa, alò se pa li menm ki Jordany an. E Ti Magali frape 2 towo sa yo. Ebyen fòn di ke Loukendy Prophète yo prezante li kòm manm aktif 400 Mawozo ki ap opere nan lokalite yo rele Kafou Palan nan antre Nway. Li menm ki pa kapab rekile ebyen polisye yo manje l. Donk Ti Magalie kontinye ap frape. Antretan gen enfòmasyon k ap sikile. Demen m ap vini avèk yon emisyon spesyal sou dosye sa kòmkwa anpil kesyon ap poze pou di. Kote lanmò san jou? Eske lanmò san jou o nivo de la kwa de bouke kanpe batay? Eske lanmò san jou ap chache jete l? Ben sa se la grand kestyon. An tou ka e avoka ki anba kòd la jistis mèt Robinson ebyen fòn di ke yè il a ete prezante. devan yon jij. Men fò n di ke gen yon batri davoka paske tout bawo a preske kanpe dèyè Mèt Robinson pou kapab defann li. Donk nou pral swiv kòman sa te ye e answit pral gen kèlke deklarasyon. Se o mikwo de notre confrère Passion Info Plus. Jij la pare paske li la depi maten map tann e kòm ou wè tou ou gen konsèy de lòd la ki vin la e asiste e Robinson e ke Se nou 2 sèlman kap antre kote jij la, se mwen menm avèk yon konfrè. Donk, se sa m kapab di w pou le moman. Konbyen avoka ki nan konsèy defans la? Se nou 3. E se mwen menm. M te pat ba ou li? M te bay yon moun. Bon, gen 2 lòt. Bon, gen 2 lòt yo te mete. E nou, e nou 3. Ki atant ou de Odisè ki pral rive jodi a la? Kòman? Ki atant ou de Odisè? Bon, atant mwen se pou m al avèk Robinson. Prensip lò kan nan kabinè denstriksyon. e gon pakèt avoka k antre nan kabinè denstriksyon, ou ka jwenn 2 o gran maksimòm 3, e konsèy la te tyen aske l vin ba l sipò, e se a se tit ke nou tout te la a, e lè yo pa t vle nou antre, e ke m antre m al kote jij lan, m mande li pou li pèmèt nou salye Robinson. Se ce qu'il a fait, il a accepté, e se sak fè w wè ke nou antre de pa de pou nou te kab al salye Mèt Robinson, epi nou sòti, epi kounye a la nou fè avoka k ap asiste l yo antre. Vwala. Nou deja pale ansanm avè li, kisa li di nou, èske tretman an li bon, kisa nou jwenn nan men li? Nou poko rive lwen konsa, paske nou jis te wè konfrè nou te gen. Zye li byen wouj, se ki te afekte nou anpil. E nou bay akolad dizaj yo, frape do, moman de refonfò, mouvman de rekonfò ke nou toujou bay nan moman sa yo. Avoka nan konsèy lan pa asiste l, paske avoka nan konsèy la an apèl. Nou sonje nou te di, pa defòme sa m di a non, nou t ap analize, nou menm n ale sou lafòm. Ok? Donk nou menm nou an apèl sou lafòm. Ou konprann? Paske si yo tap fè dwa, depi o nivo de habeas corpus lan, yo tap lage l, kit yo tal fè yon lòt re-enstriksyon, pou enstriksyon sa a te legal e te reprann. Ou konprann? Se enstriksyon yo pa fè, Yannick parèt, dcpj pa gen dwa arete moun. Ou wè m la lakay yo, bon yo pa gen dwa arete m. Dcpj pa gen dwa arete moun. Se sa se pou nou konnen nou tout se ayisyen nou ye gen de gen de pwosedu dcpj ap fè li pa gen dwa poul fè. Prezans nou la jodi a se yon lòt pa yon lòt fason pou nou itilize pou kontinye konteste fòm arestasyon mèt. La nou vin bay konfrè nou sipò, nou vin bay konseye avè nou an sipò ok e pou nou dil navèl nou pap janm lage. Jiskaprezan li toujou rete sekretè e bawo a oubyen nou gen chanjman? Jiskaprezan. Bawo a poko gen oken desizyon l pran jiska prezan l sekretè bawo a. Men ki sa, wi, men ki sa kòm nou vini la pou nou eksprime solidarite nou avè l, men ki sa nou atann o tèm de fen odisyon an, bon n atann nou aske yo lage l paske li gen dwa lage, li gen dwa lage e fòk nou fè yon distenksyon, Mèt Robinson Pierre Louis se pa li ki nan trafik dam nan. li akize li de trafik denfliyans se sa ki son lòt bagay ok donk li kapab li gen domisil koni li gen tout bagay li donk yo ka blagel epi pou l vin reponn a chak fwa ke yo bezwen l e lè pou yo jije l la si yo ta jwenn li koupab y ap pran l ou konprann pa gen anyen ki di ke yo pa ka lage l la. Yo ka lage nèg la. Mwen trè konsyan son abi yap fè n, son enjistis yap fè n. Mwen trè trè trè kon. M pat ko konn dosye a, m pat janm pale ladan l reyèlman, eksepte m te wè arestasyon ilegal paske pat genyen flagran deli nan dosye a. Y arete Robinson deske l ap egzèse pwofesyon avoka l. menm gen enpresyon gèlè Robenson gèlè pran madanm kèk nèg gwo chèf daprè mwen epi yo fè yo fè yon konplo pou yo arete l pou yo fèl peye sa bon e pa sa m di non men m tèlman pa wè anyen nan dosye an dosye vid ki gon bann alegasyon ladan l premyèman yo di Robenson enpòte zam. Bon, ou pa ka fouti moutre m okenn papye ke non Robenson ladan l, Robenson pa enpòte zam. Dezyèmman, yo di Robenson ap fè trafik denfliyans. Robenson pa minis, Robenson pa chèf lapolis, li pa direktè, li pa anyen. Donk kòman pou l ta ap fè trafik denfliyans? Yo di Robenson. E kon lòt bagay yo nye ankò yo di wi, asosiyasyon de malfèktè. Bon, mezanmi, koute byen sa map di nou. Èske yon moun ka di le mo asosiyasyon tou vle di omwen 2 moun? Bon, y arete Robinson pou kont li. Li a kòman? Robinson nan asosiyasyon avèk tèt li? Se ke je ne konpran pa. Mentnan, y ap mande Robinson, bon, m. Bann mouche pala raz nèt. Yo yo yo fon bann manti yon bann manti ke yo pa kab janm sipòte pwouve ou wè li donk pou poukisa Bon finalman sak soti nan odisyon an? Bon sak soti bon nou mande jij la poul voye misye lakay li imedyatman paske son son notab li li tounen nan penitansye men jij la bon m pa konn poukisa bon li gen se dwa li pou l mande l yon bagay pou l ba ou li oubyen li pa ba ou li, li gen yon pouvwa diskresyonè. An prensip, jij la te dwe voye Robenson lakay li, se ke l pa fè. Mentnan nou menm, bon wi, bon, ok, mentnan nou ba li yon rekèt an men leve di manda de depo, ok. en termes de, de l'article 80 du code d'instruction criminelle. Donk, li gen pou l kominike l au parquet. Bon, jij la li menm koulye a la, li bezwen fè yon konfwontasyon ant Robinson et le commissaire du gouvernement, e, e, wi. Bon, sa mwen menm ankò, mwen menm pa konprann, men, men, bon, menm komisè gouvènman an, y arete a, m pa avoka li, donk m pa gen dwa antre nan dosye li, men, m pa konn pou ki y arete li. M poko ka wè poukisa yo arete l. Moun ki fè arete Robinson an li ka vin defann li devan m, m reyini tout laprès epi lèfini pou m plede anfas li pou m wè si l kapab soutni bann alegasyon malfezan ke l fè yo kont Robinson. Bon li te konseye minis jistis la, minis jistis la di l te revoke li lavèy. Bon mwen menm mesye. Ou pa gen dosye kont Robinson? Donk nou fè yon rekèt devan jij lan, kisa li di nou, eske li menm li ap akòde nou rekèt ke nou fè a? Non, alò gon pwosedi pou sa. La procédure c'est que m ba li l, li gen pou l kominike komisè gouvèneman li pou se konklizyon, ke komisè gouvènman an di lage, ke komisè gouvènman an di pa lage, jij la gen dwa lage l. Dayè, latik 82, kèlkeswa chèf enkilpasyon an, yo gen dwa lage moun nan. Paske an prensip, laprizon se leksepsyon, se la libète ki è la règ. Donk, mwen menm, mwen kwè ke y ap fè obelisant gen yon moun, yon moun ki yon chèf yon kote, kòm nèg sa yo se metye yo, kache dèyè lajistis pou fè bon bagay, alò ke yo kite tout chimè yo, tout bandi yo nan lari a, yo konn kay yo, yo konn kote yo rete, ou konprann, yo pral pran yo. Se yo kite yo nan lari a pou yo ap tiye senatè, tire sou moun, atake moun, ou konprann, atake jounalis, tout moun, e lè fini tan yo fè travay yo. Vwala. Nan konbyen de jou fran jij la ap gen pou rann desizyon sa? Non, pa t gon limit nan sa. Paske li pa t gon limit kont enstitisyon kriminèl la pa di kilè, men jij la ta sipoze fè li, piske moun nan li nan prizon, li ta sipoze fè li rapid. Yon jou fran? Non, non, non, m pa di w. Men poukisa ou konfyan ke on demach legal ka fè l jwenn liberasyon l, alò ke ou ou pa asimile sa k rive a on bagay legal? Bon, abe, nou se on kòporasyon, nou se on kòporasyon ki kouvri tout peyi a, lè nou tout nou kanpe nou bloke peyi a menm yo, menm yo gen afè pa yo, yo p ap ka jwenn nan tribinal, y ap oblije lage l. Donk nou anvi Paske nou poko rive, nou poko rive la, men si nou rive la, n ap rive la. Ok paske il faut qu'on respecte les avocats. N ap fèmen avèk enfòmasyon sila, gen yon gwoup sitwayen nan Petyonvil nan yon konferans yo bay madi 9 out lan, yo mande liberasyon Dunes Vilpique, m kwè nou sonje sitwayen sa. Sitwayen sa ki gen 2 lane nan prizon nan penitansye nasyonal kote non li te site nan lanmò mèt Monferrier Dorval daprè entèvansyon yo arestasyon Dunes ki te al pote plent kontre X nan pakè Pòtoprens apre li te wè non l t ap site sou rezo sosyal yo se yon matrakaj politik. Moun sa yo mande ak PM Ariel Henry pou mete sitwayen sa a deyò pou yo prese prese paske se yon sitwayen ki konn fè sosyal daprè moun yo nan komin Petyonvil. Nou retounen vin pale ak gouvènman Ariel prezidan nan yon pou yon twazyèm fwa. Tout òganizasyon ki nan Petyonvil gen yon sèl mo lajounen kou lannwit, Liberasyon, liberasyon ak reparasyon pou vil Picdines Didja. Pou prizon enjis l ap sibi anndan Penitansye Nasyonal poutèt konviksyon politik li. Se sa ki fè tankou voye timoun lekòl, konstwi kay pou moun vilnerab, eh bay moun ki pa gen asistans ba yo asistans sosyal, èske se poutèt sa l ap bwè prizon konsa? Nan sans sa, tout òganizasyon ki nan komin nan. tankou Kope, Oje Sore, Baz Dedouble, Fò Pwòp, OCDN, Platfòm Dinamik, VPMP, Lou Nwa, Men Kontre, Nouvo Fizyon, Repons Militan, Rèl Militan, elatriye. Ap mande. ak prezidan PM Ariel Henry panche sou liberasyon vil Pic du Nez di dja. Moun isit, yo fè tout sa yo vle, yo di tout sa yo vle paske se yo ki gen lajan, se yo ki gen pouvwa. Nenpòt sitwayen te ka tande non n ap veyikile atravè rezo sosyal yo. Men. Si li menm li te ozetazini li antre poul konnen ou paka kenbel konsa poukisa ki gen ankèt poukisa gen anketè mpanse ke nou dwe mennen ankèt e selon la lwa yo di tout moun egal. E san distinksyon, tout moun egal san distinksyon devan lalwa. Mwen panse se yon mank de respè, se yon krim, se yon abi. Ou pa ka pran yon moun ou mete l kwoupi nan prizon ki gen plis pase 2 zane, kote lajistis li menm li poko janm fè l pase devan jij natirèl li. E selon atik, e selon konstitisyon 1986, E 7 ki postile nan atik 26 la, li fè konnen ke yon moun pa dwe antre nan detansyon pazavan l pat pase 48 èdtan devan jij natirèl li. La a, nou wè lajistis, li menm ki ta dwe pote jistis, fè jistis, li menm se enjistis l ap fè. Se sa k fè, tout asosyasyon de baz, E sosyal li konn fè. E tout moun wè l nan fèt chanpyon tout nan fèt. Nan chanpyona, nan tout aktivite sosyal lekòl, fèt chanpèt. Jodi an nou menm antanke baz òganizasyon de Petyonvil ki fè nou angaje nou, nou di fòk nou jwenn liberasyon vil Picputines pa tout fòm. Jodi an m panse leta an feblès. Se yon konfli ki mete vil Pictines nan prizon. On nèg ki ap viv nan yon komin kote tout òganizasyon de baz yo apiye vil Pictines nan chache vil Pictines pou n al reprezante nou nan palman an. Jodi a son kòz politik ki met vil Pictines kote li ye a. Nou menm òganizasyon de baz yo nan jou kap vini yo n ap di Prezidan Ariel Henry aranje l ansanm avèk atout akolik li yo. Paske li wè kòman peyi ap deranche la, lajan ameriken ap monte, pwodui alimantè ap monte, materyo konstriksyon ap monte, pèp la pa ka sòti. Jodi a nou menm, si vil Picptines pa jwenn liberasyon l, Petyonvil pral goumen pa tout fòm. Se sa n ap preche jodi a. Alò, selon enfòmasyon ke nou genyen, nou gen enfòmasyon ki ta fè konnen ke sitwayen ta gen menm tanpe. nan kad asasina Mèt Doval. Sitwayen an se non li te tap site sou rezo sosyo yo. Li desann antanke sitwayen, l al pote yon plent, menm kote a, yo kenbe l pou ankèt pou 48 è a, 48 è a, men gen 2 zan li poko ka pase devan jij li. Nou menm antanke sitwayen nan komin nan ki tap fè politik, sa k rive Dial sanble nou tou. Nan sa k pral pase Petyon-Vil lan, se Ariel Henry ki pral wè l ak tout akolik li yo. Nou pale de matrakaj politik, kiyès ki ta ka Dèyè matakay sa yo. Bon depi wap fè si depi wap fè sosyal nan yon komin tout je wè sou ou pou ka pran nenpòt revokasyon politik men revokalasyon revokasyon politik yo e yo wèl popilasyon an wèl e nou wèl tou nan jou kap vini an nap bay repons lan sou tèren an. Bon m panse laprès wap konnen nan jou ki pral vini yo. Li ede yo avè jèn yo, lekòl, bagay tout, ba yo manje, ba yo bwè, ba yo tout sa yo gen bezwen. Maten an nou vin mande liberasyon pou li, pou yo delibere l, pase li fè twòp tan nou pa wè l. Maten an nou vin mande liberasyon pou li, pou yo delibere l kote li ye a. Li fè twòp tan nou menm n ap sibi, menm jan l ap soufri a e konsa n ap sibi tou. N ap soufri, nou nan soufrans. Nou mande liberasyon pou li maten an la. Delibere l, pou yo delibere l, pase twòp tan y fè deyò. Ebyen moman rive pou nou kapab pati e nap mande chak sitwayen ki yo menm enterese pa pote boure an pou kapab pèmèt kèk timoun ale lekòl ane sila nap mande w pou kapab kontinye kontakte nou sou 33 26 64 20 yon mannyè pou kapab kanalize Ti kichoy wap voye ya. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la prochen.